Pou jès yo fè a. Mete Matadi deyò nan kay yo a. Mete Lamòt deyò. Paske lè yon malere vòlè yon rejim bannann, li fè 10 an prizon san jije. Tandiske gon pakèt de malfra ki vòlè milyon, ki vòlè milya. Epi yo menm y ap mache an tout libète, an tout enpinite nan peyi etranje. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa. E jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, E m salye près la, laprès se medya sosyo yo. M salye nou, m kontan nou la an foul. E ou konnen ke Premye Minis di Kanada, Justin Trudeau, te nan yon vizit an Turki, paske l te fè statement e ke l fè a, li diw ke fò Ayiti e defèl de bann narkotrafikan sa yo, de bann asasen sa yo ki ap kenbe peyi a an otaj. epi ou wèl sòti kòm kwa ke prezidan Mateli ansanm a 2 akolit li yo Loran Lagòt ke m rele Loran Ti Loran Gagòt avèk Seyan yo entèdi yo e san konte gen yon pakèt senatè prezidan chanm de e chanm sena e kalanbè ou genyen e Ève Foukan ou gen Dènènèl Kasi. Les André Michel, les Matory Michel, tout pil malpwòp sa yo ki kenbe peyi a an otaj. Donk, le fèt ke gouvènman kanadyen an, pa lantrepriz de son premye minis Justin Trudeau, mwen fòk di w ke Pierre Elliott Trudeau, papa l, se ta yon gwo premye minis li te ye di Kanada. E nou wè, nou kòmanse wè. e adn pyè elòt trudo nan jisten trudo paske lèl pran pozisyon sa e li toujou respekte ayisyen li dou ke kominote ayisyèn nan nan kanada se li menm ki pote sèvis sistèm sante a sou dol e nou travay anpil mwen menm se kanada m etidye. Nou travay anpil pou esò Kanada. E pèp ayisyen se pa yon pèp ki parese, li ka travay. Donk lè ou wè li pran pozisyon sa a, se ke se respekte. E li envite lòt pil malpwòp nan kò gwoup la. M wè w te gen jwèt flè nan men w. Ebyen wi alò kòm se yon kolaborasyon wè ti drapo a ki bo ak kolaborasyon nan Ayisyano Kanadyèn donk mwen te fè fon jèb de fleur ki reprezante drapo Kanadyen an ki wouj e blan e drapo Ayisyen an ki ble e wouj ke nou remèt anbasadè a alò l te voye resevwa mwen pa l atache politik paske konnen se yon bagay ki trè politik ak ke n ap fè la se yon ak politik. Paske nou envite tout lòt peyi swa dizan ami dayiti yo ok fè menm jès la. E jès sa pou kisa l pou kisa w pral fè l? Enben se pou di yo mèsi. Mèsi pou kisa? Pou jès yo fè a. Mete Mateli deyò nan kay yo a. Mete Lamòt deyò. Paske lè yon malere vòlè yon rejim bannann li fè 10 an prizon san jije. Tandiske gon pakèt de malfra ki vòlè milyon, ki vòlè milya, epi yo menm y ap mache an tout libète, an tout enpinite nan peyi etranje. Y ap achte kay, Mateli gen kay an Frans, li gen kay Kanada, li gen kay Etazini, li gen kay Sendomeng, anfòm donk yo Repiblik Dominikèn fè menm bagay. Lanbè pa ka antre Sendomeng. Menm Renan Jòj pa ka antre Sendomeng ankò pou vagabondaj lè lap pwostitye pitit fi li pou lal bay Josué Pierre Louis al konyen nan palè ok donk se menm bagay sa yo fò bagay sa yo sispann ok Josué lève kout nan lè dèyèl klasi André Michel fè kache yon kay yon chato nan Sendomeng lap fè dil ok. Daprè ou menm ou wè Canada Yon boite repa. Yon bon desizyon. Mwen remèsye l pou sa. M di l mèsi e m remèsye l. M mete chapo m trè ba pou m salye solidarite ayisano-kanadyen sa. Mwen remèsye l. Yo bloke kont an bank misye ozetazini. Alon sa komanse. Neg yo papa fout. Mwen menm sim te neg sa yo. M tap antre ayiti. Epi m chache rout. E koman rele kote anko a penitansye nasyonal. Epi mal rezeve yon ti plas. Dan koman rele kote an pre kote yo mete vakabon pye sal yo anko an nan. An nan prizon. An nan titanik. An nan titanik. M tal rezeve yon ti plas paske. Li pral full. Konnen lè w al nan match foutbòl ok gradin an konn plen moun si w pa rezève yon ti kote ou ka pa jwenn plas ebyen ke nèg sa yo al rezève yon ti espas nan titanik paske yo pa gen okenn kote pou yo ale se tè a fouye pou yo kache tè sa paske nèg yo pou fon kòb. Men gen anpil moun ki di tou Kanada se bay politik lap regle pou l anpeche nèg sa yo patisipe nan eleksyon ki gen pou l fèt an Ayiti. Non monchè, nèg yo e vòlè yo ye. Nèg yo asasen yo ye. Yo komèt krim de san e krim ekonomik. E ou konnen Kanada pa jwe nan bagay sa yo. Ok. Ou pran 4.5 milyon dola ou al achte yon kay epi ou di se kòb epis. Bon kounye a se kòb manje a menm. Konbyen kòb li t ap ye? Ou konprann? Alò fò m di w ke yè se te ouvèti de la koup di mond de Qatar. Pi gwo match Kisa yo di? Nan yo di se bagay politik kap fèt pa gen anyen ki ka rive yo vrèman. Ebyen di yo sak rive a se tròkèt la chay la dèyè. Eske anbasadè anbasadè Canada a di konsa ke se kòmanse l kòmanse? Ki mo l di ou? Et ce n'est que le commencement. Ou wè yo di w ke dlo 3 novanm lan kòmanse koule. M te fè yon statement. M di yo atansyon dlo ayiti son pèp ki konn dlo tout dlo se dlo tout dlo pa menm ok nou konnen sa n te fè ak dlo an 1804 lè pèp ayisyen te anpwazone dlo yo ok pou n te elimine blan franse sou teritwa nou ebyen dlo 3 novanm lan fèk kòmanse koule e ou pral wè tèt ki pral tonbe ke se nan sektè prive dè zafè nan sektè dè mafye ayisyen gon pakèt Yon nèg tankou Gregory Meuse ok se yon nèg yo pral arete kanmenm ok paske li fè krim de san e krim ekonomik. Se li kap finanse Babekyou ok Gregory Meuse ok bon gen Paolo Chilodi e fòm diw ke tèks la rive an Itali grenn papla ok ou genyen bon misye se yon konsil onorè la Finland la Finland pral revoke misye kòm konsil. Eske w gen prèv ke. Gracia Delva, li gen 4 kay Sendomeng, li gen 5 ponp gazolin Sendomeng. Bon bay non moun yo, bon bay ki bò yo rete, ki kont ki nimewo kont nan bank yo, kote yo vòlè lajan, sa yo fè avè l. Gen ni kesyone sèlman, sous de fon. An, tann mwen, ou kolabore nan bay non moun yo? Pou yo ka arete malpwòp yo. Ok, se lajan pèp ayisyen. Ki sa? Pou ki sa? Sa sa ye? Yo pa yon mèd nan peyi isit. Le pap ave di, neye pa pè! Fò nou sispann pè. Ou gen non wap bay toujou? Bon podyab Gracia Delva ta va rete misye kòm nako trafikan se li ki te antreteni Anel Joseph ok li genyen Rony Celestin misye podyab. Se lajan epicier a, kay li yo, 3 kay Canada li yo. Yo pral gen kesyon, yo pral di kòman kòb sa fè antre Canada san yo pa konnen. M'en men kote m etone ou di ou kontribye nan bay moun yo. Fò w bay enfòmasyon. Se le fèt ke nou pè gwo pye ok ki fè ke. peyi a nan sa nou pwal peye kòb la mesye 85 milyon dola 85 milya dola se kòb pèp ayisyen liye wi e nou pwal travay di pwal pase manje ok pou ti moun nou al fè bouzen ok pou n vann ren pou n vann zòtèy ògàn pou ke n ka peye dèt sa wi. Bayi, 2 premye minis yo di Kanada pa gen ase prèv pou ta akize yo sa. Eske w panse Kanada ap gen prèv ki ka montre nèg yo koupab de sa yo reproche yo? Bon ou wè ti Loran gagòt? Mete misye an jou ok pou lal fè statement sa Canada. Pou lal fèl Miami pou yo te pa pote misye. E ankò mwen ki pa wè. Mèsi. Mèsi. E li bay kote sa enfòmasyon fè kwè ke ou te konn ap mache ansanm avèk lidè Petro Dessalines nan ou lage menw eske ka esplike sa pou nou? Bon ou konnen ke Moïse Jean Charles se son moun mwen te sipòte pandan dènye kanpay prezidansyèl yo. Il avere ke. Moyiz e se lès manipile ok misye kitel manipile misye al antre nan bagay APS li pa konnen grèk tibèk li pa konnen kòman bagay la rele ok e li pa konsilte mwen pou l mandem ki moun li pran 2 kanadyen met nan bagay la ok mwen mwen son sitwayen son ayisyen ke m ye m son kanadyen dorijin ayisyèn ok m gen antre sòti m nan kanada. Ok ou paka leve ou pwal ou pwal chwazi yon kanadyen yon ayisyen dorijin yon kanadyen dorijin ayisyen epi ou pa dim bay cheke nèg sa pou mwen misye te mande m cheke preswa pou li an 2018 lè nou ta pwal chwazi ki jij ki te ka ranplase jovenel moïse lè mandal fini. Yo dim a Jean Pierre preswa Jean Pierre bayi gade pou wè sa w ka fè mwen di misye preswa pa ladan l ok e ke moun mwen menm mwen te sigjere Moïse rele madam Wendelle Coq Thelo e ou wè m te di Moïse ke si tout fwa l ap sipòte chwa. Yon prezidan pwovizwa apre Jovenel Moïse pou n al nan tranzisyon fò n pran yon fanm kankou Ertha Pascal Trouillot. Lè w wè Moïse te di w li vle yon tranzisyon ala Ertha Pascal Trouillot, se mo pa m yo wi l t ap repete. Èske w konprann? Mwen di li, lè l di w konsa ke se sou Ertha Pascal Trouillot ki te gen sèl eleksyon lib, onèt e demokratik ki te fèt nan peyi a wi. A ti pyè esperans, a guerrier Dieu seul, e non nèg sa ap vini tou hein. Epa se pa lanbè se pa kalanbè sèlman non ke yap antre Patrick Moussignac gen poul di tou wi ok mesye fo jounalis yo ok lè Garry Pierre Paul Charles ok lè e kòman misye rele ankò a guerrier Henry tout vandè machann mikro sa yo yo gen pou yo rann kont tou wi. Lè Gary gen gwo kay Mibalè fòl di kotel paka kòb sa a wi konprann epa ti salè jounalis ki ka bay chato mwen Mibalè a non. Ti Moyiz manipile pye pran kyes. De moun ki pa vlel prezidan. Kèk espyon. Menm jan nan eleksyon 90 an yo voye Matyas Pyè vin rache dan nan djòl Moyiz, yo voye Asad Volcy. Asèl manti nou konn pouki moun asèl ap travay pouki moun ap travay pou prevè kiyès ki prevè joslèn joslin privè ou prevè m pa konn kijan l siyen m konnen m pa parenn li si yon moun ap batize yon timoun ouvè yon diksyonè chèche non an pa fè fot dòtograf lè w ap enskri timoun nan nan eta sivil ok. E pou sa m pa ka konnen si se yon fanm oubyen se yon gason. Èske w konprann mwen? Assad se lajan moun sa yo gen nan men l. Assad gen lajan Ariel Henry nan men l. Ok, nou klè? Sa li definitivman ou renonse ansanm avèk Moise Jean-Charles? Non, m kipe, m kanpe. M kwè m se yon vye bouzen m ye. M di Moise, se yon bouzen m ye. M renmen pran bwa. Men m pa ka ankò. Ankò sèlman epi lè fini ou bezwen konyen epi wè se lòt fanm ou al pran deyò. Èske w konprann? E se sa m gen pwoblèm a Moyiz. Moyiz pa sèvi avè m. Èske se poutèt mwen wouj? Èske se poutèt mwen milat? Èske se poutèt mwen boujwa? Li tèlman pale yo mal. Sa vle, li pa gen pwoblèm ansanm avèk chwal vè de moun li mete nan kategèz la? Men se yon kip de malpwòp. Kote l ba la moun yo? Bon, gon fanm la, kòman l rele, Joslin? Nan ka prezidan l mete a. Leyona di misye Manmzèl konsa ke afè w wè a ba li wi. Epi l pito al wè a Renòl Jòj. Renòl Jòj ki gentan vann alyans lan bay Mateli avèk Batelmi. Èske w konprann mwen? Gwo malèz la. Donk Joslin nan ki soti nan sektè e potestan an, s on gwo malpwòp li ye. Èske l nan koupe a pitit fi Renòl Jòj la? M pa konn si se lesbyèn li ye. M pa konnen. Paske lè yo di w wè a bayi pou w ka konnen kote n pral. Paske Moyiz di m bon bayi. Koman w fè alò bay Koman w fè e nan Renòl w ale gade epi pou kounye an pou pitit Desalin al chita avèk Renòl Jòj pou fè alyans a monchè s on ensilt bon m fout mache e toutotan ke Moyiz pa pran mikwo pou l deklare ke prezidan ke l ap chèche a rele Wendèl Kòk Telo Ebyen Moise pap janm wèm ankò. E ki moun ki te fè akizasyon an? Lambert? Kote Lambert? Ki moun ki te fè akizasyon an? Ti Pierre Esperance? Ki gon milyon dola pati demokrat nan menn Bill Clinton? Pou ki yès ki te ap travay? Pou ki yès Bob te ap travay? Pou ki yès Radyo Karayib ap travay? Fòm nou kè Radyo Karayib. Lè senyè an ap vòlè tè malere se pa ti kout siy anpil bay bann yo e rezon wi e rezon wi nye kòman esplike w ke Patrick Moussin ak gen 22 frekans radyo e li k met direktè jeneral Conatel e li k mete direktè tout enstitisyon Patrick Moussin ak se pa yon nèg an sèp li ye non ok e yon reselè li ye avèk. Seyan wi e lòm de men seyan liye wi donk si seyan nan malsite wap gen konsiy ak nan malsite tou wi nou konn fè atansyon mesye rele yon chen yon chen rele yon chat yon chat yo fè yon fo manda pou madan kòk yon jou ferye sak ekri an franse a pa sak ekri an kreyòl la m gen yon pwoblèm dat yo pa menm. Paske li te yon kandida enpòtan yo fout akote. Epi tout wè tout moun ki pa vle peyi yo wap wè ke yo pat nan yon konstitisyon pa egziste. Tout fini mak malpwòp Montana yo ok yon bann de zangi de kameleyon moun kap met mas kap fè makiyaj chanje figi ap fè chiriji estetik pou yo reparèt sou lòt fòm yo fin vòlè rezil pat sann yo vòlè ase. Yon mesye vin vòlè menm jan ekip Martelly a bann lavalas fini ki pa regle anyen pou peyi isit alò peyi sa se yon ekip de jèn moun ki pou pran pouvwa a nouvo moun se pa ansyen malpwòpte ki te ranse a figi pèp la nou gen twò lontan yap distribye la mizè ban nou li lè pou yo distribye richès ban nou se yon plezi. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!